Mak 11, vèsè 23 a 24 Sa m ap di nou la a, se vre wi, Si yon moun di mòn sa a, 'Wete kò ou la, al jete ou nan lanmè', si l pa gen doutans nan kè l menm, si l gen fèm konviksyon sa l di a gen pou rive, l a wè l rive vre. Matye 8. 17. Se konsa, pawòl pwofèt Ezayi te di a rive vre, Li pran enfimite nou yo sou li, li pote maladi nou yo sou do li. Jozye premye. 8, Se pou pawòl ki nan liv lalwa a toujou nan bouch ou, se pou w ap kalkile yo nan tèt ou lajounen kou lannuit, pou ou ka viv dapre sa ki ekri nan liv la, se konsa w a mennen bak ou byen, tout zafè ou va mache byen. 1 Jan 5, vèsè 14 a 15 Se poutèt sa, kè nou pa sote devan Bondye. Nou konnen l ap koute nou si nou mande l kichòy ki dakò ak volonte li. Konsa, Non sèlman nou konnen l ap koute nou lè nou fè l yon demann, men nou konnen tou l ap ban nou sa nou mande l la. Jeremi 23, 29 Mesaj mwen tankou dife, tankou mato k ap kraze wòch an miyèt moso, se mwen menm menm, Senyè a, ki di sa. Sòm 119, 130 Eksplikasyon nou jwenn nan pawòl ou klere lespri nou, yo louvri lespri moun ki san konprann yo pou yo konprann. Sòm 119. 11. Mwen sere pawòl ou yo nan kè mwen pou m pa fè peche kont ou. Som 119, vèsè 98 a 100 Kòmandman ou yo fè m gen plis konprann pase lènmi m yo. Kòmandman ou yo nan kè m tout tan. Mwen gen plis konprann pase tout pwofesè m yo. Paske m ap kalkile sou prensip ou yo. Mwen gen plis konprann pase granmoun cheve blan paske mwen toujou swiv lòd ou yo. Jak Premye, 21. Se poutèt sa, derasinen tout vye abitid ki pa dakò ak volonte Bondye ansanm ak tout kras mechanste ki nan lavi nou. Voye yo jete, soumèt nou devan Bondye. Nonb 23, 19 Bondye pa tankou moun k ap bay manti, non, li pa tankou moun k ap chanje lide yo pou ti krik ti krak. Depi li pwomèt yon bagay, l ap fè l. Depi li pale, fòk sa li di a rive vre. 2 Korentyen 5, 17 Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo kounye a. Jan 8, 32 Na konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou. 1 Jan 4, 4 Men nou menm, pitit mwen yo, nou se moun Bondye. Nou kraze fo pwofèt yo, paske lespri ki nan nou an gen plis pouvwa pase lespri ki nan moun ki pou lemonn yo. Kolosyen 2. Vèsè 14 a 15 Li chire papye kote tou sa nou te dwe li yo ekri a. Papye sa a te kondane nou devan lalwa. Kris la detwi n nèt lè li kloure l sou kwa a. Avèk Kris la ki kloure sou kwa a, Bondye wete tout pouvwa ak tout otorite lespri yo te genyen nan lemonn. Galat 3, vèsè 13 a 14 Kris la delivre nou anba madichon lalwa lè li te pran madichon an nan plas nou. Se konsa sa te ekri nan liv la. Madichon pou moun yo pandye sou bwa. Sa te fèt konsa pou moun ki pa Juif yo te ka rive resevwa benediksyon Bondye te pwomèt Abraram lan, granmèsi Jezikri. Pou nou tout te ka resevwa lespri Bondye te pwomèt la, Paske nou te mete konfyans nou nan li. 2 Koretyen 2, 17 Nou pa tankou anpil moun kap defòme pawòl Bondye ya. Okontrè, nou pale pawòl la jan li ye ya devan Bondye, tankou moun kap viv nan Kris la, paske se Bondye menm ki voye nou. Women 8, Premye. Kounyeya, nanpwen okenn kondanasyon pou moun ki fè yon sèl kò ak Jezikri. Women 8, 16 Lespri Bondye a bay lespri pa nou asirans se pitit Bondye nou ye. Ak Premye 8 Men lè Sentespri a va desann sou nou, N a resevwa yon pouvwa. Lè sa a, n a sèvi m temwen nan Jerizalèm, nan tout peyi Jide ak nan tout peyi Samari jouk nan dènye bout latè. Jeremi 33, 20 Mwen pase yon kontra ak lajounen, yon kontra ak lannuit, pou yo toujou rive lè pou yo rive a. Èske nou ka kraze kontra sa yo? Non. Sòm 32, 8 Senyè a di, M a louvri lespri ou sou anpil bagay, m a montre ou chemen pou ou suiv la, m a ba ou bon konsèy, m a voye je sou ou. Efezyen 6, 18 Pandan n ap fè tou sa, Pa janm bliye lapriyè. Mande Bondye konkou li. Lapriyè nan tout sikonstans avèk pouvwa Sentespri a. Se poutèt sa, pa kite dòmi pran nou. Kenbe fèm nan sa n ap fè a. Lapriyè pou tout pèp Bondye a. Women 8, 26 Se konsa tou, Lespri Bondye a vin ede nou. a tout nou fèb la, paske nou pa konnen ki sa pou nou mande lè n ap lapriyè, ni ki jan pou nou lapriyè. Men se Lespri Bondye a menm k ap lapriyè Bondye pou nou. L ap pouse gwo soupi moun pa ka eksplike. Lik 11, 13 Si nou menm ki mechan jan nou mechan, Nou konn bay pitit nou bon bagay. Se pa Papa nou ki nan syèl la ki pou ta refize ban nou Sentespri l lè nou mande li. Lik 11, vèsè 9 a 10 Mwen menm, mwen di nou, Mande, ya ban nou. Chèche, na jwenn. Frape, ya louvri pou nou. Paske nenpòt moun ki mande, la resevwa. Moun ki chèche, la jwenn. Ya louvri pou moun k'ap frape. Amèn.